Pa fè kòmsi ou pa konnen plas tout bandi se nan simetyè sa ye. Pa fè kòmsi se pou la premyè fwa ou tande yon journalist kap di w ke bandi pa dwe sou moun. Pa fè kòmsi tou ou pa konnen an Ayiti nan moman an, ebyen a chak lakou ou rive gon bandi kap dirije. Pa fè kòmsi w pa konnen bandi sa yo se gwo nèg gwo palto nan leta politisyen sa vle di se gwo biznisman tou ebyen k ap alimante nèg sa yo avèk gwo zam gwo katouch pou teryorize pèp la nan yon fason pou pèsòn pa gen aksè nan peyi a ke gran nèg yo ke politisyen yo Medam mesye bonjou bonswa yon lòt fwa ankò nap di w byenvini sou platfòm pa w la ki rele Odit pou yon nouvèl emisyon. Fò m di w bagay yo egzajere nan laplèn. Ebyen lapolis yon bò manyen manb 400 mawozo, lapolis son bò ebyen pase men nan kafou Micho, Nou genyen Jenèf ki manyen manm, Belè, yon lòt kote tou nou genyen 400 mawozo ki rive an bèt sou mesye chen mechan k ap dirije Kwadèmisyon, Chada, Santo yo. Medam mesye se tout pwen sa yo nou genyen nou pral devlope nan emisyon an pou ou, rete la si tout fwa w t ap zape w tonbe sou nou, ou nan bon bò a. Ou rive lakay enfòmasyon menm. An nou pale, rale chèz, chita, nou pral koze, gen bagay, nou pati pou yon bèl emisyon. Mèsi avèw ki abòne deja. Ou menm ki potko abòne fè sa kounya. Abòne, kòmante, like, mande yon fanmi, yon zanmi, Fè menm bagay la avèw abòne se sèl mwayen ou kapab sipòte nou men si se sou Facebook ou ye wap wè yon kote ki make abònman fans ebyen silvouplè desann ladan abòne si w sou YouTube wap wè yon kote ki make s'abonner oubyen subscribe bon raman l ka make follow klike sou li epi wap wè yon klòch de notification kap monte klike sou li tou retire l sou personalize mete l sou tout konsa chak emisyon nou lage, w ap jwenn yo de manyè ou de fason otomatik. Jan m souvan di l, yon bourik ki chaje tankou Legba pa ka kanpe nan wout pou senti l pa kase. Wè, nou chaje tankou Lapolòy. Rapid, n ap rantre nan emisyon an sou kèk pwen nou te deja anonse w ke nou pral devlope pou ou. Jistavan nou vini avèk gwo konba Ki genyen antre 400 marozo epi mesye chen mechan yo nan laplèn an nou palew non de gè sa ki pap janm sispann antre delma 6 epi belè fòm di nou sa gen kèk mwa depi ti sonsonn ki tap dirije baz krache dife a pa egziste ankò Kesyon wap poze tèt ou la pratikman, kòman chèf gang lan fè pa egziste ankò? Ebyen, kite m di w byen, lè son chèf gang ou ye, se 3 fason yap atenn ou. Se swa lapolis fizye w, se swa gwoup wap goumen anfas li a fizye w, oubyen son moun ki nan sen w menm, hum, ki chwazi ekstèmine w. Men, nan ka ti Sonsonn nan, se pa ni moun ki nan sen l, se pa ni lapolis men se plito, gwoup rival la, m ap pale de mesye, hum, ki abite Bèlè yo. Enben, pou nèg yo te touye ti Sonsonn, m ap vini wi avèk sa mesye baz Dèlma si Jenèf yo, sa yo fè mesye Belè yo. Men pou nèg yo te touye ti Sonsonn, se krache dife menm ki te voye Yon, m kapab di yon nòt bay mesye Belè yo. Ke y ap rive sou yo tèl jou a tèl lè. Men mesye Belè yo yo menm, y al chèche ranfò. Ranfò vini, mesye krache dife yo, mesye, hum, Jenèf yo, yo pa vini. Men, mesye yo te deja la, bon, m kwè Renal Koutwa te la, Gaga te la tou. Enben, mesye sa yo, yo desann. Enben, lè yo rive nan baz krache dife a, Humm yo fè anpil mò wi ladan yo ti sonsonn ki te chèf gang lan mouri depi lè sa ti sonsonn pa egziste ankò ebyen sa pat rete konsa kèk jou mesye yo te oblije ap fè ti goumen men yo te vin fè yon ti poze men avan yè m pa konn sak pase nan tèt mesye belè yo yo fon lòt pote boure. Yo panse se menm bagay la, enben sèt fwa si, il se peut ke farin nan pa t vin nan menm sak la. Farin nan vin nan sak ki pi laj ke premye sak la. Ebyen, mesye Belè yo pote boure. Epi, mesye krache dife, mesye je nèf yo riposte. Sa w tande a, beng, bang, bang, bang, beng! Ey! Hum! Depi lè sa a, Nou genyen yon sitwayen ke anpil moun konnen, Babekyou toujou site non l ki rele Kempès. Ebyen misye pran yon bal bò kou. Bal sa atenn li paske moun ki tire a, li konn sa l ap fè a. Sur le plan mystique, li ta sanble son moun ki fò. Paske li mate katouch la atè a epi katouch la al pran Kempès bò kou. Ebyen, bri lamò Kempès te kouri, m ap di nou se pa vre, misye pa mouri. Men, misye te kouri lopital, rantre lakay li nan moman an, misye poste. Misye pa mouri oubyen misye poko mouri. Yon bagay konsa pou m ta di. Ebyen, rapid, an nou ale nan Kwadèboukè. Ebyen, fò m di nou, avan m vini avèk tout dosye sou sa ki gen pou wè avèk Lamò 100 jou avèk Chen Mechan, oubyen pou m pa di 400 Mawozo avèk Chen Mechan. Ban m pale nou de lapolis ki manman 400 Mawozo. Ebyen 400 mawozo te gen yon chèf gang ki te rele Emmanuel. Chèf gang sa a se reprezantan fizik Yonyon deyò prizon. Paske nou konnen Yonyon ki se nimewo 1 baz la, ebyen sa fè kèk tan misye nan prizon. Men pandan misye nan prizon an, gen kèk bagay li bezwen reyalize, li reyalize yo avèk yon fasilite. Jis paske li genyen yon bwa dwat deyò ki rele Emanyèl. Emanyèl sa a t ap dirije yon kote ki rele Dival Wòch. Enben Dival, pou moun ki pa konn Dival, lè w ap soti lavil ou prale nan bouk Kwadèboukè a, Depi w fin pran marasa wap monte nan bouk la ebyen tou lè 2 bò wè yo sa yo se Duval ebyen fò m di nou lapolis arive mete dòmi nan je Emmanuel nan moman nap pale a la Emmanuel pa fè pati gang oubyen vwayou kriminèl 400 mawozo yo ankò paske La li deja pati lal jwenn lòt mesye ki te deja vwayaje pou peyi san chapo yo. Nan moman la a se mo byenveni yap swete Emmanuel nan mond yo a. Ebyen lapolis pat rete konsa sèlman men li t ale nan kafou Micho tou paske nan kafou Micho nèg yo ap bay anpil pwoblèm tou. Ebyen lè lapolis rive, humm gon pwisan nan kafou sa. Men misye te rele DDN. Pa di m ou pa konn DDN, a mwen ke ou pa konn fè zòn sa a ditou. Ebyen, DDN pa la ankò non. Li mouri. Bon non misye se te Colby Stilus, alyas DDN. DDN, pou definisyon, Deyò! Deyò! Nèt! Ebyen, jodi a towo a deyò nan Kafou Micho, li deyò nèt. Lapolis mete dòmi nan je misye. Tout moun konnen misye t ap bay anpil pwoblèm nan blòk sila ki rele Kafou Micho. Bon, n ap kite dosye sa a rapid an nou pale w de gwo konba ki genyen Laplèn nan moman n ap pale a la. Sak fè chèf gang ki rele chen mechan an misye bon malgre tout sam fè pou misye banm yon entèvyou misye di non e li pap pale nan medya ok misye pa deside pale nan medya men mtap mande misye dekwa il en est paske Anpil moun toujou ap pale byen de misye fòm ta konnen poum ta pale ak sitwayen poum konnen sak regle poum konnen sak pase men malerezman chèf gang lan pa deside pale antouka men selon envestigasyon nou mennen nou jwenn kèk enfòmasyon e nap pataje yo avèw. Fòm di nou gon zòn ki rele kwadèmisyon pou moun ki konn laplèn zòn sa pa lwen damyen Ebyen, zòn sa a gen yon lokalite ladan l k rele Big Bwaye. Ladan te genyen twa oubyen kat frè, m pa sonje efektif la men se yonn nan sa yo, twa oubyen kat frè, ki te met tèt yo ansanm, yo fòme yon gang. Epi pran lòt jèn gason nan zòn nan, foure ladan. Epi sa w tande a, depi li senk sizè, moun pa pase Kwadèmisyon. Men tout lajounen tou, mesye yo konn ap vòlè moto moun, sa w tande a, dechèpiye moun. Ebyen, lòtbò dlo a, nan bò Santo a, gen yon lòt gang ke Chen Mechan ap dirije. Men, selon moun nan zòn nan, Chen Mechan genlè pa vòlè nan nivo nèg yo. Bon pou m pa di pòp pa vòlè ditou wi paske moun yo di pa vòlè ditou men m konnen bandi yo toujou vòlè yo konn fè gwo kou ok se sak fè m di misye gen lè pa vòlè nan nivo nèg yo men l vòlè kanmenm enben misye pa vle wè bagay konsa paske ey si l pa renmen lè nèg ap fè ti vòlè Ebyen anba bouch li la sa deranje l. Men fò m di nou misye ta pral gade kòman li kapab kraze baz la. Baz sa a ki te Big Bway a li rele Pè Lebren. Ebyen fò m di nou Chen Mechan se yonn nan chèf gang Jenèf yo. Ebyen misye. Ebyen mache sou nèg yo, fizye plizyè, sak pat gentan mouri kouri al nan kache. Men nèg yo souvan di yo gen pou yo tounen nan zòn nan kanmenm e yap rankontre avèk chyen mechan. Sa nèg yo gen pou yo fè, yo ale nan bouk kwadèboukè a, yo al antre nan 400 mawozo. Ou tande byen? Enben depi avanyè, pou m pa di depi yè, hum, zòn nan cho tankou vè lanp. Mesye yo tounen wi. Yo tounen. Enben depi yè sa a tou fò m di w, se machin k ap brile, se moun k ap pran bal. Anpil moun deja blese, genyen ki mouri. Tout maten an la, ebyen, byen bonè, m gon kamarad ki rele m ki di m, Frè m, hum, ebyen, kwazyèm misyon k te fè silans sa fè kèk tan an, hum, pa gen silans sa ankò non. Maten an la, yon moun ap benyen nan sal wi. Epi li pataje kèk imaj avè m, malerezman ou konnen rezo yo ou pa ka monte nenpòt imaj sou yo, ou ka pèdi medya a. Nou pap ka pataje yo avè w. Men fò m di w nan moman an, s on batay jenèf! Kont 400 mawozo paske mesye pè lebren yo ale nan 400 mawozo e chen mechan se yon manm nan jenèf sa vle di mesye pè lebren yo anpil nan yo te mouri tounen yo tounen an se paske yo genyen sipò. 400 mawozo. Kounye a batay la vin yon batay, non sèlman li son batay Big Boy avèk Santo, men kounye a l vin plis ke sa. Li vin yon batay 400 mawozo fas G9. Kounye a kiyès k ap genyen konba sa? Men selon anpil moun nan zòn nan, yo plis ta renmen Ke se mesye chen mechan yo k genyen l, paske mesye chen mechan yo te rann zòn nan vivab. Kesyon bay ti vòlè, on bon tan pa t gen sa. Men kounye a, si mesye Pè Lebre yo tounen, èske y ap tounen avèk menm vye vis sa yo? Bon, nou pa konnen. Men nou konnen mesye 400 mawozo yo, yo toujou fè vòl yo. Hum antouka ou menm ki gen fanmi nan zòn sa ebyen rele yo mande yo kòman yo ye ou menm tou ki te gen pwojè oubyen misyon fè zòn sa pandan jounen an ey hum je vous conseille la prudence oubyen si w te ka pa fè zòn sa ditou li tap mye pou ou wi paske Nou pa vle pèdi w kounye a. Ou itil medya a. Ou itil peyi a. Peyi a konte sou ou. Ou fè pati de rezèv, de avni peyi a. Tout tan tèt pa koupe, l ap met chapo yon jou kanmenm. Bon, sèlman n pa ta swete moun nan zòn sila retounen nan menm pwoblèm ke yo te ye deja a. Kesyon senk sizè ou pa ka sòti a e kesyon yon nèg pa ka pase nan zòn nan avèk yon bèl moto, y ap fize w yo pran l oubyen Yo pran l epi yo lage w sou de pye w. Bon nou pa swete moun tounen nan bagay sa yo ankò paske sa fè kèk tan zòn nan te frèt. Men kounye a la, mesye yo tounen, gwo konba, plizyè moun deja blese, plizyè moun mouri, machin brile, ta sanble gen kay ki brile tou. Bon, bagay yo myèl nan moman an. Bon, antouka, Rete enfòme sou medya paw la Odit Depi gen evolisyon nan fè w konnen Si w potko abòne fè sa kounya Abòne kòmante like mande fanmi zanmi abòne avèk nou tou se sèl mwayen ou kapab sipòte nou Nou menm nap travay pou chèche enfòmasyon pou n pote lakay ou menm Sèl sèvis ou ka rann nou se abòne kòmante like pataje mande fanmi zanmi fè menm bagay la.